Gwo jodi dimanch lan medam e mesye nan echanj kout zam antre lapolis avek bandi genyen 2 sanzave, 2 malfwa ki yo menm tonbe anba kout bal lapopo. Ebyen nap diw ke nan kad operasyon sa kote 2 endividi sa yo menm ki tap bay pwoblèm nan blòk laplèn, ki tap bay pwoblèm nan kanaran, ki tap bay pwoblèm nan jerizalèm, ki tap bay pwoblèm nan bon repo lapolis mete dòmi nan zye avadra sa yo. Ebyen nan 2 endividi sa yo ki youn ladan yo rele Jonas ebyen mòtèlman blese. E lòt la li menm ki li menm Ebyen nap diw ke se yon gwo kadejakè ke lapolis arive mete dòmi nan zye, kadejakè sa ki bay anpil pwoblèm nan blòk Bon Repo, presizeman medam e mesye nan li lavwa 47, 2 malfwa sa yo jodi a la nou genyen repo anba yo, nou genyen donk libète nou anba yo paske se 2 nèg ki te bay anpil pwoblèm nan blòk Bon Repo e lapolis retire. 2 mechan sa yo nan figi dòk e popilasyon an ki yo menm bat gwo bravo, popilasyon an kontan, popilasyon an selebre paske 2 nèg sa yo selon enfòmasyon se 2 nèg ki te vrèman frajil nan blòk laplèn sa a sitou nan li lavwa 47 mèdam e mèsye lè w tande nèg sa yo pran lari se ebyen rèl sou rèl se tout moun ki yo menm touche E pa za kan endividi malfwa mal entansyone sa yo ki yo menm pa respekte lavi moun jodi a lapolis ban nou repo avèk nèg sa yo ebyen nou pral pote plis detay pou ou dosye asasina Eric Jean Baptiste la se yon bagay jounen jodi a la ki fè anpil moun ap poze kesyon men ki sak pase konsa poukisa yo retire lavi sitwayen an fasil konsa Poukisa donk e ebyen dcpj ki li menm konvoke Esaü César ki te bay enfòmasyon sa a ki ta fè kwè nan moman Ti Jan te nan tèt li o wi gen gwo lòbèy ki pral fèt gen nèg ki pral tonbe yo pral asasinen Eric Jean Baptiste e jodi a vrèman Eric Jean Baptiste mòtèlman blese anba kout bal nèg Ti Makak yo nan Laboul 12 Enben jodi a la a ki peyi Dayiti pran yon gwo kou paske se yon gwo antreprenè, se yon gwo òm dafè ki li menm tonbe la a nou konnen ki kantite biznis sitou nan kesyon bòlèt père éternel loto ke Eric Jean Baptiste li menm kreye nan peyi Dayiti e jodi a la a gen anpil moun ki dlo nan zye paske yo pral pèdi travay yo, yo pral nan chomaj, grangou a pral frape kafou paske gen anpil moun kafou pou pè pou yo menm père éternel loto Eric Jean Baptiste se papa yo e donk se tout sa yo te genyen paske se mesye sa ki ba yo aktivite ki ba yo travay pou yo fè e jodi a la a bandi ti makak yo retire lavi Eric Jean Baptiste se tris e se grav pou peyi dayiti an 2022 pou ebyen politisyen pou prezidan e senatè ap boule anba ensekirite bandi nèg ak zam ilegal nou wè ebyen nou tande. e nap kontinye viv yo, nap kontinye tande yo paske leta sa pap fè anyen kont ensekirite, leta sa pap fè anyen pou retire popilasyon an anba men bandi malfwa sa yo, leta sa pap fè anyen pou wè kòman Ayiti li menm ta pran yon lòt direksyon, yon lòt wout, sitou an 2023 k pral rive la a omwen. Nou ta antre diferaman nan 2023 sa men eske leta sa a vrèman gen vizyon pou sa? Nou pa kwè. Enben nou pral envite w tande detay sou dosye asasina Eric Jean Baptiste la la a ki genyen dcpj ki konvoke Esaü César e Guerrier Henry non l site tou paske anpil enfòkmasyon selon TT enben misye pa ta inosan paske e lè w pran chèf gang Krisla ki li menm ap dirije nan Tibwa tout blòk Kafou se pou nèg sa yo e lè ou pran ti makak nan laboul anwo a ki li menm ap teyorize, gen koze. Antouka, nou pral envite w gen detay. Bòn ekout tout moun, n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Est pa inosan. Lè, bon m di w yon ti bagay. Ou wè tò sèl ki pouri jodi an? K. Art Lyons, mèsi pou les étoiles. Ou wè tò sèl Jeune Laguerre, mèsi. Ou wè Torcel ki pouri jodi an, ou wè Pernier t pouri jodi an. Lè Vitelhomme kòmanse frape Torcel, m denonse l, m di e atansyon, gon bagay k ap rive la. Nan emisyon wi, m di ou wè gon gang k ap fòme Torcel, Franklin, Francky, merci, m di si leta pa aji vit, Torcel. pral gate paske lè sa matisan te gentan ap frape gen jounalis ki relem nan telefòn pou dim non TT monchè ou wè nèg sa yo se bagay tè yo regle yo pa bandi ou wè nèg sa yo se zafè tè yo regle yo pa bandi. Men rezilta jodi a. Youn nan pi gwo kidnapè John Liberia, merci, ki genyen nan peyi a jodi a l rele Vitelòm. Guerry Henry nan mikwo l pou misye ka atake m k ap denonse bandi. Guerry Henry, wè m site non. M pa souvan fè l, men bagay ki rive Rik la frape m. Guerrier Henry nan mikwo l, Misye a yon emisyon anpil moun ap tande etsetera wi. Misye vann nou peyi an, pandan mwen menm m ap denonse bandi, m ap denonse bagay, misye envite nèg yo fè afich wi. pou yo al resevwa yon antreprenè, yon òm dafè, yon ajan sosyal, yon ajan de devlòpman, kiyès? Vitelòm inosan. Tande wi peyi a. M pa di w lòt non, m di w Guerrier Henry, nèg yo fè afich m wè sou tripotay lakay tout bagay, nèg yo fè afich. Paske yo gen yon envite de marque ki se kiyès? Divers Maxo merci Vitelhomme Innocent Epi sosyete aksepte l E mwen t pa bon e mwen t vagabon e mwen t pa bon Kisa sa vle di? Ebyen kounya menm Vitelhomme sa a ke Guerrier Henry te vann nou an pou homme d'affaires ke son men li la m te pase yon ekstrè ladan l en ke yo vann nou pou homme d'affaires lan se menm Vitelhomme sa k ap tiye polisye k ap tiye moun k ap rantre nan kay moun k ap kidnape moun ok se li menm merci à toi Eddy Pierre lè dosye Kanaran an vini. M di atansyon, si pa gen anyen ki fèt, gen yon lè k ap rive Kanaran, bagay yo pral konplike. Men Kanaran jodi a. Sa di mwen menm, mwen itilize espas mwen pou m antre nan mitan gang yo pou m denonse yo, lòt nèg yo itilize espas yo menm pou yo pwomote gang yo, pou montre yo se wa. Men rezilta jodi a. E kounye a, ki sa k bay kòm rezilta? Éric Jean Baptiste mouri nan zòn lakay li. Tande wi sa m pral di nou la a. Pa bliye m te di nou gen yon pakèt gran nèg se laboul taraz yo rete. Ti makak. Son chèf gang kap kòmande nan laboul 12 de rivyè nan zòn fesar zòn legliz 7 doulè ti makak se yon ansyen sòlda arnel joseph se pwisan chèf de gang ki tap kòmande nan vilaj de dye egalman poste pyero sou machan desalin. Ti makak se yon alye sur baz 5 segond Izo avèk konpayèl li Ti Lapli. Tande sa m pral di a paske m pral ale talè. Goumen pete anlè an avèk Ti Makak e Toto Bòlèt. Kounye a Toto kisa yo fè? Toto ap finanse gang pal tou ki se nèg krisla. Paske anpil nèg ki gen kòb anlè an vii metelus yo panse ke kòmsi krisla li menm ki jis nan ti bwa yo pa menm konte sou lapolis non yo konte ke krisla kapab ede yo e de fèt gen anpil sòlda kap siveye bagay byen toto gen anlè a. Se solda Kris la voye sou Taraz. Bagay sa a vin fè ke ekip Ti Makak la revòlte. M te pale n sou bagay sa a deja. Sa vin fè ke nèg yo ap denonse Toto yo di k ap pran tè yo, alòske nèg Ti Makak yo, yo te ak Toto avan an. Ebyen nèg yo vin revòlte, nèg yo mande pou Toto remèt tout tè ke l pran nan men abitan etc. Sitiyasyon an vin konplike, tout jounen gen batay pou kestyon kontwòl teritwa. Pa gen pwoblèm. Sou baz sa, premye gwo kou nèg yo pral bay Toto, se yon ajan sekirite misye te rele Rodney nèg yo asasine. E rodne se te yon eleman enpòtan pou toto Nèg yo asasine rodne Nèg yo tan yo yo prepare yon plan e yo pran misye yo asasine l Depi lè sa batay la la pi rèd Nèg yo fon konbinezon peye lajan gran nèg k anlè an yo fon yon pretèks gon operasyon Operasyon mennen yo di yo atake baz ti makak Pa gen pwoblèm. Yo atake baz Ti Makak, nèg yo fon repli. Nèg yo repliye ke n pa janm tande yo pandan yon ti tan. Alòske nèg yo desann nan baz 5 segond, yo al fon pa, yo pase yon tan, nèg yo vin ranfòse ak zam epi bal, yo retounen nan baz yo. Lè yo retounen, yo tiye prèske 6 moun ki se pwòch Toto. Humm. Nèg yo tèlman montre yo pwisan wi. Nèg yo tiye anviwon 6 moun ki se pwòch Toto. E nèg yo retounen. Pa gen pwoblèm. Nèg yo ap frape. Sosyete a, lèzotorite antre parantèz, yo pa de anyen. Nèg yo tiye Yvon Buisrèt ki son ansyen senatè de la repiblik. Ki son direktè jeneral. Ebe pls nèg yo tiye misye ak tout yon pwòch li yo met dife sou yo pèsòn pa di anyen nèg yo asasine 3 polisye e polisye sa yo yo pa tal nan operasyon yo tal fon djòb pou Toto anlè a e Vladimir Paraison Se misye te responsab job sa. Yo tiye polisye yo. Pa gen ripost, pa gen replik. E neg nan media kontinye ap vann nou bandi yo kom neg jisteman kap fe sosyal. Pa gen pwoblem. Kounye la a Eric Jean Baptiste pa egzanp Pè Etènèl Loto, misye ke anlè a sou taraz. Pa bliye m di w zòn sa a se zòn Kris la kòmande. Kris la kòmande. Ebyen kèlkeswa nèg pa egzanp ki ta gen sipò Kris la, li otomatikman vin anfas senk segond, li anfas ti lapli, li anfas ti makak. E se sa m vle nèg nan près konnen an Ayiti. Ou pa dwe gen preferans pou gang. E m t ap di sa avèk yon repòtè. Lè misye antre nan je nèf ou santi ke olye misye bay enfòmasyon kòm jounalis, ou wè se yon manb je nèf k ap rapòte le fè. M di atansyon. Otomatikman ou vin konsa. Men sak pase ou sible tèt ou. Le nèg la nan mikwo lap vann ou krisla kòm bon moun alòske ou se zanmi pèsonèl Erik Jean Baptiste menm si Erik pata nan pozisyon an men ou rann li sible otomatik e pa bliye ke baz Erik Jean Baptiste se kafou. Depi w di kafou, ou di krisla. Sa di Eric son nèg ki sible. Guerrier Henry rann misye pi sible. Paske l toujou ap vann peyi a krisla kòm antreprenè, kòm nèg etc. Ou konn misye pa bandi, li pa chèf gang, li pa kidnapè, se bon bagay. Sa di kèlkeswa nèg ki otou, ki zanmi Guerrier Henry, pa rapò ak sa li sible yo. Fòn di verite. Sa di ke w nèg vle l ke w pa vle l, rayi m, joure m, kritike m, pale tenten sou bil ou, m ap di w verite a. Sa di nou rand yon pakèt sitwayen sible san n pa rann nou kont. Ou pa dwe gen preferans pou gang. Tout gang se gang, tout se kriminèl, tout se kidnapè, tout se vyolè, tout se asasen. ki bay preferans sa a. Sa a di ke depi ou gen preferans pou gang, ki sa k pral rive? Nèg la sa ak zam nan l fonksyone. Le fè ke sa ak zam nan l fonksyone, li ensasyab. Sa di l pa janm satisfè. Aladen Marcus gen dwa ba li 100 dola. Epi Carl Jules desde bal 200 epi se ak Carl Jules lap mache. Daniel Deler gen dwa bal 200 epi Frantz Guy men se yon verite fòm lagel epi ou menm ou bal 300 epi rapidman sa avèw lap mache. Bandi pa gen zanmi vre se lajan k zanmi yo nèg ki bal plis kòb la sa vèl li ye eske kounya on nèg kap fè biznis an ayiti li pral gen posibilite poul bay poul mache bay bandi lajan non egzanp Eric ap travay kafou misye gen dwa jisteman e sipòte krisla se nòmal paske sil pa fèl li pap ka fonksyone men eske kounya Eric. kapab sipòte krisla pou la sipòte band ti lapli pou la sipòte izo pou la sipòte ti makak misye pap rete yon goud nan pòch li hein wa kari vèso merci misye patap rete yon pyas nan pòch li Grégory Magloire sa vle di ke la sosyete nou bezwen konprann nou dwe konprann ke jodi an nan dimansyon nou ye la se pa yon dimansyon kòmsi pou nèg. nan kache, kase fèy, kouvri sa, etc. Pèsòn pa epanye, pèsòn, nul n'est exempt. Pa gen vip ankò nan peyi a. Pa gen vip ankò nan peyi an. Jodi an, Lèzetazini, Le Kanada, La Frans, Lespay, yo kòmanse kanmenm ap fè yon sòt de asosyasyon. Yo fòme yon lòt asosyasyon pou kòmanse trake yon seri de nèg pou anpeche yo antre nan peyi yo. Paske yo di sa k ap pase la a, fò n di yon bagay. Sa vle di ke, ban m di nou yon ti bagay la sosyete. Ou wè Kwadèboukè ki vin pouri konsa? 2015 2016 lèm fèk gen enfòmasyon parenn Jean Jean kòman nou ye gen de twa ti bandi ki ap fè wout nan zòn yo rele papay sou gantye lè sa m potko konn ap fè emisyon sou rezo sosyal yo men m te toujou prezan E yon nèg ki kapab di w sa m ap di la li rele Edmond Jean Baptiste, Caraïbes FM. Pandan plizyè fwa m patisipe nan emisyon sou Caraïbes. M di si otorite yo pa aji vit, sa k ap pase la sou gantye a pi devan nou pral sezi wè kwadèboukè li enpratikab. M pa profèt de malè. Le bon sans est la chose du monde la mieux partagée. M di si pa gen anyen ki fèt rapid, Kwadèboukè gen yon lè k ap rive n pap ka frekante l. Paske bandi kòmanse pran zòn Papay sou Gantye. Nèg yo ap grandi. Yo kòmanse kounye a ap detounen kamyon. Yo kòmanse ap detounen kamyon. Nèg yo kòmanse kounye a ap rasanble zam jiskaske yo vin tonbe nan kidnaping. Jiskaske jodi a Kwadèboukè li enpratikab moun pa ka travèse l. Se mikwo m genyen, se sa m ka fè, m ka denonse, m ka pwopoze, m ka ankouraje sa ki bon. Se menm reyalite pou Kanaran men ni jodi a. Sa vle di kisa a la sosyete? Sa vle di ke chwa nou yo, kalite moun n ap mete kòm dirijan nou yo, yo responsab malè nou. Mèsi zanmi m pour les étoiles. Kalite moun n ap mete kòm dirijan nou yo, en, wi. Raphaël Ligonde, Merci frère. Kalite moun nap mete pou kòm dirijan nou yo, yo responsab malè nou. E laprès ayisyèn pa inosan nan malè nou. E jan Morvan di l, eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. Lolo Power depi Martinique. Paske sa kap pase la jodi a. Li son yon prèv wi ki di n ke pèsòn pa epanye. E kèlkeswa moun.